Kopi a te ban nou e lè sa se te depite Fenel Tanis a lepòk ki te depite e ki t ap fè wout soti Kay Kòk pou abouti a Madam Bèna men l te rive lanse pakou wout la pa t fini men moun sa yo ke yo te koupe ap fwite pou yo kokoye pou yo sou wout la e Maisya Fris te dedomaje moun sa yo yo te ban chak moun sa yo yon kantite yon ti kòb men m pa ka di w ki kantite yo te ban chak moun sa yo. Bon moun sa yo yo yo yo yo fache pou sa paske an premye lye e premye moun ki ta pou akonpaye moun sa yo e lan lan ka de de de de karavan sa yo se ta majistra kominal la se majistra kominal se premye sitwayen lan komin lan se li menm ki pou wè e selon kote moun yo pase pou fè wout la paske gon kote wal pase wout la E se yon kote ki, m ta di ki imid, yo oblije ale yon kote tè di, men lè yo pase sou ti tè sa, pase pafwa yo jwenn ap frite sou tèren sa, yo rache yo. Lè yo rache yo, ki donk kounya la moun sa yo, yo dwe dedomaje yo, paske menm lè yon ti tè ilavach se tè leta yo ye, ou konprann, se tè leta yo ye, men an menm tan tou moun nan sa li ye, li se okipan. Se premye sab ou gen lan yon komin ou be lan yon zon, se wout. Depi ou pa gen wout, ou pa gen kafe. Menm lè ou gen tout pwojè ou pral fè, premye sa ou fè se wout pou fè. Lè ou fin fè wout, ou fè do potab, ou mete elektrisite.